Bonjou, bonswa tout moun, sa pral depann de nan ki lè wap gade video sa Jodi a nou vin fè yon ti analiz tou piti sou mizik Wendy fèk lage a nou konnen li rele Chinwa Gang Map mande w si se premye fwa wap pase sou chanèl sa, abòne epi aktive klòch notifikasyon an paske tanzantan nap lage yon video pou ou. Nou konnen nan dènye jou k sot pase yo la Wendyy te sibi anpil pèsekisyon, li deside fè yon mizik pou l pale kèk bagay. Gen anpil moun ki te panse Wendyy t ap annik vini epi Wendyy di men tèl moun ki t ap fè m tèl bagay, men tèl moun ki t ap fè m tèl bagay, se sa anpil moun t ap atann de Wendyy men Wendyy vini l fè yon mizik trè klasik kote li pa site non pyès moun men gen kèk ti pawòl Wendyy di m ap eseye fè yon ti remak pou. M ap fè nou tande kote yon mesaj vokal kote yon pwomotè Sen Mak te fè konnen ke l ap fè Wendyy peye lajan yon pwogram li te bay Wendyy jwe pou li. M te lage yon videyo sou li dènyeman. L ap fè Wendyy peye pou lajan an jan Wendyy kapab. Ou konprann? Yo t ap reponn, N ap bay lajan jan nou vle a. Ou konprann? N ap bay li jan nou vle a. N ap bay atis ti atis gran gou sa yo. E ok, nou tounen ansanm avè w. Ou menm ki ta renmen konn plis detay de lajan sa a, gen yon videyo nou fè sou sa, w ap jwenn li. Sou chanel nou an, fon mèt al chache wap jwenn li pou ka konn plis de afè lajan, nou pap vin twò rete sou bagay sa, nou pral pale w dezyèm bagay nou analize nan videyo a, dezyèm sa Wendy di ke nou mete aksan sou li. Romen 12 vèsè 19 Mezanmi pa tire revanj, men kite kòlè Bondye fè travay li. Paske, men sa ki ekri nan liv la, Se mwen menm sèl ki gen dwa tire revanj, se mwen menm sèl ki va bay moun sa yo merite. Se Bondye menm ki di sa. Wendy fè nou konnen ke li pap tire revanj, l ap kite Bondye aji. E nou konnen lè Bondye ap aji, sa pran tan men Bondye toujou bay bon rezilta. Se sa nou te genyen pou nou pote pou ou nan videyo jodi a. Randevou a se pou yon lòt video an. Pa bliye kite yon like si w te renmen video a. Patajel bay yon lòt zanmiw.